Bonjou bonsa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon mwen genyen enfòmasyon sa depi yè. 2 jounalis ki mouri, lòt yo Bondye sove yo. Se te 7, lòt 5 yo Bondye sove yo, se onivo de la komin de Site Solèy. Nou konnen pou ki sa mwen pa t lage enfòmasyon sa a? Paske depi yon dosye se Site Solèy, aparaman tout moun anvi fè referans ak RL prod paske mwen menm se timoun Site Solèy. Men kòm nèg yo konprann ke se mwen menm ki toujou. ap di tout sa k ap pase nan Site Solèy, m te fè yon kwaze bra m pou m gade pou m wè si pa gen chèn ki t ap lage dosye a anvan. Non menm tou, mesye bandi yo, nou wè kantite chèn ki lage dosye sa a. Paske jan bagay la pase a, sa pa t ap janm pase kòm di van dan lapay. Sa vle di. on maksimòm de moun t ap konnen sa k pase o nivo de Site Solèy la. Kounye a la a, sa ki enpòtan, jounalis mouri, jounalis tonbe, yo boule jounalis. Men, kòman nèg yo fè mouri? Gen ti detay ou ta sipoze konnen. E se sa k fè mwen menm tou, m te oblije rete ap ankete pou m kapab genyen plis de detay. M pral ba nou eksplikasyon. Men dabò, si w ap li anpil tèks medya an liy, w ap wè ke se sa yo di. Dimanch aprèmidi genyen 2 jounalis ki mouri nan komin Site Solèy. Daprè enfòmasyon, ebyen yo boule kò yo e se bandi yo ki komèt zak sila. 2 jounalis k ap travay pou medya an liy FS News epi. Bon, na va konprann. Daprè enfòmasyon ki tonbe, 2 viktim yo fè pati yon gwoup 7 jounalis ki te ranyon nan Site Solèy nan kad yon antrevi avèk paran yon adolesant 17 lane. Nèg yo pandan y ap batay nan komin nan, yo ba l yon bal nan tèt. E ti pitit sa a ki pral fè filo, e daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se pandan li pral achte liv, ebyen li pran yon bal nan afwontman ki genyen nan site a. Jounalis sa yo, yo pral atake yo pandan yo ap sòti nan Bwouklin, kote paran moun sa yo abite. De jounalis yo te abò yon motosiklèt. lè bandi touye yo. Apre yo fin komèt fòfè sila a, yo te gen tan pou te kapab rekipere kadav yo epitou brile yo. Yon ti tan apre double asasina konfrè nou yo nan Site Solèy, Kowòdonatè Jeneral Òganizasyon Sitwayèn pou yon Nouvèl Ayiti, Maitre Camille Occius, li menm kondane avèk la pli grand fermete Zak Barba si la, nan yon tweet li publié sous compte personnel. Et il a dit ceci, même en temps de guerre, il faut protéger la vie des journalistes. L'assassinat des journalistes Tyson Latig, Ditigen, journaliste, et Franzen, Charles, à Cité Soleil, ce 11, 9e mois 2022, est un acte odieux. Je condamne avec véhémence ce crime crapuleux qui endeuille La Presse Haïtienne Tweet de Camille Occius Nan kòmansman ane sila, n ap raple w ke genyen 2 jounalis, John Wesley Amady, ki t ap travay pou radyo kanadyèn Ecoute FM, ansanm avèk Wilguens Louissaint pou medya an liy Tele Patriote ak Tanbou Verite yo menm tou asasinen nan lokalite Fessard nan Laboul. Se gang ki touye yo. Brèf, kounye a la a, m pral ba nou kèlke detay. Gen youn nan jounalis sa yo ki tonbe la a. Avan li te pati pou Site Solèy, dans la matinée il a twite. Se jis yon pòs sou stati l pou di ke. Le 11 septembre 2005 il s'en souvient Le 11 septembre 2005 Li pèdi papal la E yon 11 septembre Li pral mouri Men Li pat konn sa Gen youn nan Jounalis sa yo ki gen mennaj li A letranje Mennaj la souvan di l ekoute Etiye kò w nan bagay sa yo Men li te vle Batay ak lavi. Li te vle viv. Se konsa nèg sa yo menm yo tonbe nan Site Solèy. Yon kou di ankò pou laprès an liy ki pèdi 2 jounalis. Lòt 5 yo, Bondye sove yo yon lòt fwa. Kounye a la m pral ba nou kèlke detay. Fò m di nou byen ke. Pandan bagay la rèd nan Site Solèy paske nan yè, tande byen wi nan samdi, te gen anpil tire nan site a kote ke La Banda Iska t ap tape Ti Gabriel nan bouklin. E se pandan batay sa a yon ti dam 17 lane pran yon bal nan tèt. Jounalis yo al fè repòtaj. Men, kòm yo pa mande konsèy. E atansyon avou menm lè w ta rele yon chèf de gang nan site a se tap toujou difisil pou soti. Tande byen je 9 byen kontwole site a sou pati li kontwole a m ta kapab di paske Gabriel pa gen anpil teritwa nan site soley je 9 kontwole site a byen e menm lè w wè ou kapab antre. Site a li fèmen. Antre a fasil, sòti a pap fasil. Tande byen wi, je nèf sèlman kite wout dèyè kwen mi an. Ou ka antre alèz, men sòti a pa fasil, je nèf ap poze w kestyon. Jounalis yo, pandan yo anndan an, y al fè entèvyou avèk fanmi an, ebyen nèg tè nwa, nèg pyè sis resevwa yon apèl. Epi se la a jounalis yo pral cho. Kòm mwen menm, m s on Woben dè Bwa, paske jounalis yo yo menm tou. Lè w jounalis, fò w veye kò w. Mwen te nan wout la. M te bò wout la, men m pa t sou bagay al fè repòtaj menm. M te gen lòt dosye pa m m t ap jere. Men, yo pa t ap ka konnen kote m te ye a. Pandan m bò wout la, se lemoman m gade m wè gon latriye jenn gason k ap pase sou motosiklèt ak machin. Chèf la, Alcindor, pyè 6. Misye sou yon gwo bout machin. Zo bagay. Misye pase an gwo bout bèt. Epi, nèg yo al bare zòn Kafou Lanmò. Se la a, jounalis yo yo menm ki nan wout la yo sezi, yo pa konprann anyen. Epi pandan nèg yo rive, yo file bal. De jounalis tonbe. Senk lòt yo, Bondye di l ap fè chemen pou yo. Genyen nan moman sa a yon ti cha ki te sou wout la ki t ap vini. Gen yon bal nèg yo tire. Bal sa tèlman sonnen, cha a kase tèt tounen. pou kapab tann bri sa a fin pase e tout bal sa a ki t ap tire a se te nan degonn jounalis yo nèg yo mouri y al sènen nèg yo nan blòk kote chòp ap dirije a tande byen se youn nan ra chèf ki pa fè twòp abi. Paske misye se nan blòk dèyè kwen mi an. Men misye li menm li di ke li pa renmen batay. Li pap fè moun mal. E sa wi. Gadon nèg mesye. An tou ka bravo Chòp. Jere ti koze w. Se diye sou bras li ye li menm. Lè gen batay se yon nèg ki pa renmen al nan batay. Eske nou konprann? Men se nan zòn Chòp ap dirije a. Kounye a m wè gen foto k ap sikile atravè lè rezo sosyo, m p ap kouri al poste foto pou di ke se entèl se entèl ki touye jounalis yo. Paske nan tout nèg sa yo ki te deplase yo, aparamman bal ap tire, ou pa ka di se entèl entèl. E sa kapab rive ke se misye ki fè sa. Men ekoute, n ap chache konnen, n ap chache plis enfòmasyon pou kapab konnen eske se misye vre ki fè zak sila. Kounya, men sa pou n konprann. Nèg yo al fè repòtaj la. Petèt ke nèg yo pa t sinyale Isca. Tande byen wi! Paske, lè ou pral nan yon teritwa, se petèt ou pral ka Gabriel, ou sèlman gen kontak avèk moun ka Gabriel. Obyen, si w ap pale a bandi nan blòk Gabriel, ou just pale a bandi nan blòk Gabriel. Men, ou pa fè ka de zye nèf. e se la ou le ba bless nèg yo te sipoze rele kèk nèg nan blòk je nèf lan pou di ke yap pile tèritwa la yo pral fè yon repòtaj avèk fanmi tifi a ki pran bal dezyèm bagay nèg yo kap sòti anndan yo pa wè se jounalis men kounye a gon twazyèm bagay map mande tèt mwen kòm kestyon lè delegasyon an vini an sa kapab rive yo pa wè si nèg yo se jounalis men si sa rive. La a, m ta kapab di, nèg yo mechan. Paske si w wè se jounalis, epi w tire kanmenm, paske moun ki fè kout fil la pou di, al bare nèg sa yo, yo ka jwenn enfòmasyon ki vin jwenn yo ki di gon gwoup de nèg ki anndan an, yo pa konn kisa yo vin fè, epi yo tou voye al bare yo. Mwen m panse ke bon par pitye nèg yo te ka pat fè sa men le mal est fait le mal est fait e menm moto a m ta kapab di aparaman se lè moto a ta vin nan men nèg yo nèg yo wè moto a epi nèg yo pral konprann ke se jounalis par la suite paske an partan pat konnen se jounalis daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen si par enposib nèg yo konnen oubyen yo te konnen ke. RL prod te nan youn nan jounalis sa yo a m pap bay n manti yo tap fizye tout nèg si pa enposib nèg yo te konnen RL prod li menm li te nan zòn nan li tap veye lòt bagay pa l a nèg yo tap boukle zòn nan ou pa konprann men mesye ban m di nou ban m voye mesaj sa pou nou nou touye jounalis yo ok yon erè kapab pase men poze may nou. Poze may nou e paske ban m di nou bagay. M ap pale de tèt mwen. Wè mwen menm mesye. Gen anpil nan nou ki renmen tande m. Gen anpil nan nou y ap fòse rayi m. M pa janm rayi moun. M pa la kon bandi m di w men tèl bagay w ap fè ki pa bon. Si w ka korije l korije l. Èske nou pa t gen anpil pwoblèm nan pyès 6 la? Nèg k ap fè anpil lòbèy. Depi lè Tiwatson tap fè lòbèy map denonse l pou nou. Lè nèg yo fè lòbèy, Gabriel Pote boure mal m di non, sa pa gen dwa fèt. Lòt gwoup fè lòbèy m di non sa pa gen dwa fèt. Men, poukisa non sa kòmsi nan tèt non, li nan sant obsesyon nou? Hein? Mesye, m toujou nan mitan nou. Lè nap pale m toujou menm tande. Lè dènyeman. Antèman Mèsi Dye an. Lè m te di m te la a, nan apre, m nan mitan nou, gen anpil nan nou ki di yo regrèt. Yo pa t konnen si m te la paske yo t ap tou pran m mennen bay chèf la. Ki chèf sa a? M konnen l. Pandan bagay la fin pase an, nèg Gabriyèl yo vin desann nan Kafou Lanmò pou y al batay avèk nèg Je Nèf yo. Heyy! Monchè, m pap ba n manti, nèg Je Nèf yo. repouse nèg je pèp yo. Paske nan dènye moman sa yo la fòn di ke nèg je nèf yo gen anpil bagay nan men yo wi. Haa monchè oo m pa ba nou manti nèg yo gen bagay nan men yo. E m pa konnen petèt nan tout tan silans sa nèg yo t ap fè la monchè oo nèg yo gen bagay. E. Nèg yo gen bagay, nèg y ap fè bagay. E ban m di nou yon bagay, jounen jodi a la a, yon nèg ki sou rezo sosyo ap pale de bandi, un maximum de prekosyon paske nèg yo la pou lontan. Èske n konprann sa m ap di nou an? Yo la pou lontan. Si w ap pale de bagay bandi, swa w mete grenn pou w pale de dosye bandi. Paske gen bagay depi w di l nèg la li pap renmen w. Reziye w. Si w aletranje ok. Men si w an Ayiti bagay la ap vrèman difisil pou ou. Paske jan m di nou an nèg yo la pou yon 5 dizan ankò. Nou pral kite w avèk Moyiz Janchal. Moyiz ki li menm nan entèvyou li bay youn nan konfrè nou jodi a ebyen. Li pale sou dosye Claude Joseph lan. Claude Joseph ki li menm entèvenu pou mande jounal dominiken Listin Diario pou siprime foto Moise Jean Charles la. Moise di ok pa gen pwoblèm men lè nèg sa yo te konn kole dèyè avèk prezidan dominiken an li menm li pat la. Jounen jodi a la se pa lè bagay la mal pou nèg ap sèvi ak non l. Ann tande ti Moy. Mwen menm, kèlkanswa sitwayen an, kèlkanswa malè sa rive m pa antre avè l, m pa dakò pou oken peyi ap eseye imilye Ayisyen. Menm lè m pa pral antre nan dosye ansyen premye minis lan avèk prezidan dominiken an, m pa pral antre nan sa, se de bon zanmi ki te ansanm, ki t ap fè konplo yo ansanm, m pa pral antre nan lajè sa a. Ansanm avèk minis Afè Etranjè alepòk lan, kisa ou t ap fè pou detounen dlo an pou al lage l an Repiblik Dominikèn, dlo Rivyè Masak la? Sa se premye ak. Epi gen 12 mezi ke yo te pran kont peyi an, kont pèp ayisyen an, an retou pou te favorize Jovenel Moïse. pou prezidan dominiken an t al prezante nan Nasyonzini yon demand pou yo te kapab oze pwolonje manda Jovenel Moïse. Brèf, nou pa pa bezwen etale sou sa, men nou gen pou n pale de sa an lwen an. Men m te bezwen di w sa. Sa di lè misye sa yo t ap te ansanm, yo t ap bwè, yo t ap manje, nou pa t konnen pèp ayisyen. Mwen menm jodi an, m ap pale pou mwen menm, Louis Jean Charles. E nou bay Isnal la yo menm nou pa menm di nou ba yo Inès nan dezas nan kòzas la non m dil kè poze se sa li diw nou di nou pa konprann sak pase a non tribinal la rete zou nou se Moïse Jean Charles efektivman jounal lan li pran desizyon nou te mande poul fè eskiz li fèl atandan nap tann poul fè piblikasyon lòt atik. An bòn e di fòm, nou menm ki sa nou ye? Nou se pitit Desalin, moun ki panse ou kapab masakre vizaj nou, nou gen verite bò kote nou, nou gen bò kote nou, nou gen konviksyon bò kote nou e nou gen dignite bò kote nou. Sètèman Jean Charles. Hum. Donk sa vle di la a deja ou pati avèk lide ke tweet sa a ke Claude Joseph te fè, dayè gen moun ki di ke l te fè l menm byen avan ou menm, pou te mande retire foto, pou mande jounal la retire foto w nan lis, nan pami chèf gang yo, donk sa pa vle di gran choz pou ou san dout. Ekoute, li pa t fè l avan nou te mete tèt nan deyò non, nou fè tèt nou nan deyò e Nou tag yo apati de twit pa nou. Tande map pale w de twit Claude Joseph lan donk sa pa vle di gran choz pou ou le fèt ke li menm li te fè twit pa l lan pou mande ou retire foto w pami chèf gang yo. Dèyè ze sèl. Sak pase avèk jounalis Santiago an? Son plas piti. Bay sa a se jwè onzyèm divizyon nou pran nan Piti Salin pou jwe l. Ou konn kilè m te bezwen solidarite? Se lè m t ap jwe match premyè divizyon yo, lè yo te kenbe m nan imigrasyon amerikèn e yo t ap imilye m. M te bezwen tout nasyonalis bò kote m. Jodi an, tout moun pote solidarite M remèsye yo. Men pèp ayisyen an son gran pèp. Reyaksyon yo fè lemonn tranble. Nou, jodi an, m a pral janm dakò pou moun ka vin fè politik pwofi gravèm oubyen politik vwazen. Vwazen, li ba pitit ou maladi, e lè fin ba pitit ou maladi, pitit la mouri, premye moun ki vin kriye. Nan lanmò pitit ou, se yo. Mwen menm, m ap mennen ankèt pou n konnen bagay sa a, pase nou pa kwè se yon bagay inosan, yon gwo jounal konsa. Men, nou pran avantaj. Avantaj nou, kèlkanswa batiman ki monte kontre nou, yo san baz, se sou kato yo monte, pase mansonj yo monte, n ap kraze l avèk yon kout mato. Nou, nou gen tan. Ti Desalin yo, pèp ayisyen an, gad jan moun yo fò, e menm jounal la di li sezi wè kantite reyaksyon li gen tan jwenn ni bò kote dirijan, m pa pale de moun ki nan leta non, anpil anpil kanmarad dominiken, anpil anpil kanmarad ayisyen reyaji. Nou, n ap mennen batay sa a, nou menm se moun. ki pa fè advèsè nou yo ki panse yo ka destabilize nou, yo kapab diskredite nou, yo pa kapab, yo kapab masakre, masakre vizaj nou. M ap mande, ki koensidans ki genyen ant se sa jounal te ekri an premye oubyen desizyon gouvènman dominiken pran an kont yon seri moun avèk sa m nan mwen menm? N ap menn ankèt. Nou poko di anyen non, men n ap menn ankèt la. Annatandan, nou mande jounal lan. Li genyen pou l pran desizyon nesesè pou l kapab di sa k pase la a, paske anpil moun ap di, ò gen lè Moïse Jean-Charles pa bezwen kòb, se pou n te kapab ede tribinal lan pou n te fè yon pouswit jidisyè kontre yo. Non, nou pa bezwen sa nou menm. Menm se diyite nou nou bezwen sove avèk imaj Moïse Jean-Charles, avèk imaj pèp ayisyen an. Paske nou se yon gran pèp, nou se yon gran dirijan. Nou pa bezwen al rive yon kote, al some yon jounal pou nou jwenn ti kòb. Nou pa bezwen sa nou menm. Nou mande jounal lan ki sa k pase egzakteman. E ou wè, nou pa gen menm ba jounal lan dezyèmtan, twazyèmtan, katrèmtan. Non! Nou sèlman met yon trik dèyè l, nou di si w pa korijasyon la, n ap fè pousuit jidisyè kont ou. Ebyen, jounal lan, li reyaji, e n ap tann finalite an. Annatandan, nou seren, nou se pitit Desalin, nou pa bezwen ap pete kouy e nou pa pè anyen paske nou chita sou yon bòn baz, pa gen anyen ki ka demantle baz nou an. Moyiz Janchal, enterè ou imaj peyi ou di w ap defann nan, nou wè imaj Moyiz Janchal prime, piske. Nan tout entèvansyon wap fè la se Moïse Jean Charles, Moïse Jean Charles donk wap gade imaj ou e ou di paske ou pat jwenn solidarite a yon moman done oubyen nan moman ou te vle l lan e koulye an ou pa vle solidè a yon moun petèt ki te nan pozisyon pou l te solidè avèk ou. Eske ou mezire vrèman sa wap di a la piske Genyen yon atak ki fèt sou yon ansyen premye minis ki a yon sèten moman te tap dirije peyi a, se imaj peyi a pou anpil moun. Donk sa yo pa vle di anyen pou ou, donk ou pa gen okenn reyaksyon sou ka ansyen premye minis Claude Joseph la? Non, non, Pierre Inaldo, m te tèlman delivre Nou pète nivo kòm ayisyen nou fache nou fristre a nenpòt ki peyi ou panse ou kapab imilye yon ayisyen nan premye nivo nan dezyèm nivo a nou diw lè mesye sa yo te byen. Ansanm avèk Jovenel Moïse, yo twa a, nou te wè ki sa yo t ap fè kont peyi Dayiti. Nou te wè ki sa yo t ap fè kont pèp ayisyen an. Jodi an, m pa pral antre nan koze de mesye sa yo ki se de bon zanmi. M p ap fè sa. Men nou kapab kritike e nou fache ak nenpòt ki ayisyen yo atake. Men, koze entèn de zanmi Si yo menm pa konn sa k pase yo, m pa pral antre ladan l. Twazyèmman, m di w, peyi an pote solidarite yo ban nou e menm moun, e pa nan moun gouvènman dominiken non, menm moun o, menm moun o nivo pèp dominiken an reyaji kont sa a, paske yo di yo konnen pozisyon sa a. Sepandan, solidarite a mwen m jwenn li nan men pèp ayisyen an. Men, m di ou, kesyon sa k pase o nivo jounal lan, M wè l monte anpi lwa anpil anpil nasyonalis yon seri de moun. M di, ti match sa a, se jwè onzyèm divizyon, m pa menm pale de salè, m bay lòd di mesye je bay sa a. Yon seri de jwè nan nan pitit de sa li. M pa menm pran jwè premyè divizyon yo. Lè m te bezwen jwè premyè divizyon, lè m te bezwen ajanten. Jiska prezan, ban m di w, ban m ba w fè an, nou te pou an premye kabinè davoka, apre si mwa ki di yo rete l kòto, yo di jan sitiyasyon an ye an, yo pa ka mennen yon dosye kont peyi yo, finalman m dakò avèk yo, se nòmal sa yo di a, e nou menm nou antreprann. Wi nap pèsiste paske nou menm gen de bagay yo fè nou epi sa ki fèm mal menm prezidan Maduro yo te fèm sa pou li apre on mwa mwen al chita avèl sa vle di moun sa yo gen yon haine moun sa yo gon bagay yap fè avè nou nou pa konn kisal ye ou wè jodi an sa jounal la fè an map chèche ki lyen l genyen avèk desizyon gouvènman dominiken pran kont yon seri de ayisyen. Konbyen etaj ki monte sou bwat katon oubyen sou mansonj krèm travè kou kout mato pèp ayisyen e nou se nou pitit Desalin nan se nou k Moyiz sal la pa gen pèsonn moun ki pa nou kap masakre visaj nou aprè nou se nou tande byen wi aprè nou se nou nan sans sa a paske nou menm nou gen diyite nou menm nou nan mond lan. Nou son moun enpòtan nan mond lan. Nou pa gade pèsonn moun tèt atè. Nou gade tout moun nan zye. Kèlkanswa moun nap pale avèl lan, kèlkanswa kote nale a yo oblije respekte nou pase nou se ayisyen, yon ayisyen otantik ki rele Moise Jean Charles. Pa gen moun oken peyi. Kèk opozisyon an, yo pa ka rannsake nou, nou pèp ayisyen. Se nou k Moyiz Janchal. Nou se Moyiz Janchal. Nou se pitit Desalin. Paske nou gon lin, nou gon kouraj, nou gon vizyon, nou gon diyite, nou gen onètete, nou gen detèminasyon e nou gen anpil enflyans nan mond lan. Jodi an, jounal sa a, li oblije rèk kouche le pye. Li oblije. Li oblije ou wè sa nou fè nou pa prese nou pa menm di nou baw dezyèm tan twazyèm tan nou sèlman tag yo nan trip nou a ala minis yo reyaji paske nou se moyiz janchal nou se moyiz janchal m pa kwè gen oken peyi oken enstitisyon lòt lòt peyi ki ka ranse avèk nou paske nou se senp sitwayen ki. Abitan peyi l nou pa mele nan afè moun pou yon gwo jounal konsa ta fon erè pa aza m pa kwè jounal lan ki fè ki rezon ki fè l fè sa n ap menn ankèt men nou te mande l rektifye leti li fè l e annatandan n ap gade pou ki rezon sa te fèt. E nou te rejte dayè si on moun tankou ta vin prezidan peyi a. Cheri nan nou pap rive la, nou pap rive la. La se lèm an danje, yo panse ke yo ka masakre vizaj nou, lè on gwo jounal konsa li pran imaj ou lap masakre l, fò mete tout ou menm deyò pou kapab konbat on tèl demach. Nou. Ou wè sa m fè? Lè nou te wè enfòmasyon an, jounal la pibliye, yo voye l ban nou, m pa te kouri reyaji anpi wè m pran tan m pran tan men sèl sa m pè, m pè pou menm vwazen k ap ban nou ba pitit nou maladi epi timoun nan mouri se menm vwazen sa k ap vin fè k ap vin kriye nan finerèy nan nan lanmò timoun nan. Nou pa vle sa. Nou nou pran letan nesesè nou gade nou di ki lyezon. sa genyen avèk desizyon gouvènman dominiken pran an, avèk jounal lan ki bezwen sal imaj nou pou mete nou nan lo. Nou, nou p ap antre nan lo sa a, pèp ayisyen. Nou p ap antre nan lo sa a. N ap gade èske se sa egzakteman. E, omoman opòten, nou gen pou n bay yon lòt entèvyou ankò a Radyo Karayib. N ap bay, an bòn e di fòm, sa k pase egzakteman. Men, annatandan, premye bagay lan. Se sa jounal la li rele tir e an atandan jounal la li menm nou mete tout lan deyò li gentan reyaji ou konn sak fèm mal la Pierre Renel lè nèg la di w oh li te se li k fè yo retire non Moïse Richard alòske non moun nan nan bagay lan li pa ka fè yo retire non l li pa ka fè yo retire non l e retire non l e menm tou li fè retire non Moïse Richard sa sa vle di m pa vle mwen menm m rele Moïse Richard Pierre Renel. Pou moun ap vin fè kapital politik yo yon fason anòmal. Politisyen vere sa yo, se konpòtman an yo sa. Mwen menm m pa mele nan bagay sal moun. Mwen menm Pierre Etrel, sa w di a m kapab konprann kòm yon jounalis, w ap chèche laverite. Nou pa la Pierre Etrel, nou pa la Radyo Karayib, Guy Etincelle, Johnny Ferdinand, Pierre Enel, Madame Lydie, nou pa la. Nou pa la ditou ditou. Okontrè nou s on moun ki ouvè. ki bliye tèt nou pafwa nan desizyon politik yo. Men, lè moun soti pou itilize non nou, lè moun soti pou itilize pèsonalite nou, advèsè politik, nou reyaji e nou reyaji fò. E ankò, ki moun? Ki moun? Ki moun kap sou karayib. Ki moun kap fè sa. Se moun ki pa ta menm dwe pale nan sosyete an pou sa yo fè peyi an. Epi se yon kòkipòs yo ka itilize nom a de fen politik. Pierre Renel, Moise Jean Charles pap dakò yon bagay konsa. Moise Jean Charles, Lè Listín Dario Diario pibliye foto sa, ou menm kòm politisyen, kòm ansyen kandida laprezidans e ki son fiti, petèt on pretandan kandida laprezidans, kisa sa di ou? Ki mesaj ke l voye ba ou? E dezyèmman, m ta renmen konnen, èske Moïse Jean Charles gen viza ameriken? Èske l toujou vwayaje sou li, ale Etazini? Non. Etazini, lè n soti nan kontinan afriken an. Gen yon sèl bagay yo pa di, èske yo pa di lanmò l tou? Paske m pa reponn kesyon y ap poze yo. Finalman, yo koupe viza, yo di gen 5 an m pap ka doze ale. Se konsa bagay la ye. Annatandan, se sa l ye. Men, nou menm, pou jounal lan, n ap fè tout sa nou konnen nan kad pa nou e m ap tou di nou sa, M pa menm travay sou dosye sa a, m sèlman te fokile avèk yon gwoup moun ki se jenn gason, jenn fanm onivo Pitit Desalin pou yo travay sou sa. Kesyon jounal lan, m pa menm pran jwè nan Pitit Desalin ki nan premyè divizyon, dezyèm divizyon pou travay sou sa, paske sa se yon senp ti dosye ke m pa menm te bezwen wè yon seri de gwo zotobre. ap fè gwo solidarite sa yo alòske lè m te bezwen gwo solidarite yo te chèf yo pat pote l ban mwen ok mwen menm m panse li pi enpòtan pou moun pa itilize m a dè fen politik pa itilize non m tou a dè fen politik m pa vle sa m twò konprann politik m twò avanse nan politik dayè M gon gwo repitasyon nan tout mond lan, moun paka pa konn jounal se akoze pou yap eseye pran nonm, sa sonw fa politik yo vle banm, men yo pap banm mwen jwe fa politik lan, yap bay tèt yo fa politik lan, paske se sou manti, se sou mansonj yo chita, Moyiz Jochèl ap fèl tounen. Koute yo! Koute yo! Mwen te pou wè l, se sa map fè, sa ou fè a. Senatè Moïse Jean Charles, gen de moun ki te ka wè de trè mal le fè ke Moïse Jean Charles, yonn nan moun kap goumen kont Etazini oubyen enperyalis, ki gen fanmi l, yon pati nan fanmi l nan Etazini. Èske ou ka eklèsi pou nou? Mèsi. Lè yo te antre lakay mwen Okap, te gen nan fanmi ki mouri. E epòk sa a, timoun mwen yo, yo te gen de twa chwa pou te pran. M te di, Kiyès nan yo ki vle viv Kiba? Kiyès nan yo ki vle viv Larisi? Kiyès nan yo tou di m ki peyi yo vle. E m te konseye yo kisa pou yo fè. Gen ki dakò avè m, gen ki pa dakò avè m. Gen ki di yo pale Larisi, wap wè m gen yon fanmi nan Larisi. Gen tou ki di yo pale nan peyi Kiba, gen tou ki di yo pale nan peyi Lèzetazini. Mwen menm, kòm se sa lide pitit mwen menm, sa pou yo etidye kòm opsyon, pou yo pran, pou yo fè kòm etid nan vi yo, m pa fòse yo. Se fè chwa yo. E lè moun nan fè chwa yo, m pa bezwen fè yon gè avèk yo pou sa. Fanmi mwen lib pou yo fè sa yo vle. Menm si mwen menm kòm dirijan. Ou te di se azil yo pran kounye a ou di ke se. Yo gen dwa fè chwa sa yo vle. Mesye Jean Charles, ou te di oparavan se azil yo pran, men kounye a ou di ke se ou te diskite avè yo, yo deside pou yo ale. Tande byen, m di ou, lè sitiyasyon te difisil pou nou Okap Ayisyen, mwen m te Pòtoprens e yo menm Yo te deside kite peyi an. Se konsa, yo kite peyi an apati de sitiyasyon tèt yo te gen nan nò peyi a. Epòk sa a, tout moun te konnen sa ki te pase yo. Mwen menm, m pa te gen enterè pou m te di yo men sa pou yo fè egzakteman. E, lè yo te kite peyi an, se yon fason yo te kite peyi an, di yon fason mwen pa dakò. Wi tout sitiyasyon bon bon banm pran e pitit mwen ki larisi m te di sa nan kayibon lèm tap fè entèvyou avèk kiyès ki te la Ebyen e yo sèlman ki sou teritwa la Wi yo yo kite peyi an yo kite peyi an e jodi an se difisil pou mwen menm mwen menm Moïse Charles e sitiyasyon an vin konplike nan pou nou fanmi mwen kite peyi an. E nou menm nou pa deside kite peyi an, nou la nan peyi an. Ou ta gen pitit ou ki ameriken tou? Ou gen pitit ou ki fèt Etazini? Non, jamè. Ok. Senatè Moïse Jean Charles, se sèten pa rapò avèk eleman ki genyen nan dosye e Sendomeng, Etazini, gon pakèt bagay nou ta dwe wè la, malerezman ta fè n lagè. Pa egzanp, gen moun ki ta ka di yo konsa ke yon kabinè an avoka, kèlkeswa kote li ye sou latè beni, li lib. pou li plede pase metye a bay libète sa, gen moun ki ta ka di w tou pa rapò a entèvansyon w fè maten an sou reyaksyon Claude Joseph la, manke fair play politik. On pakèt dosye konsa ta kapab moute sou tab la nan kad entèvyou a, men kòm lè ap fèn lagè a, n ap rapidman. Non, non, non, non, gen de sèl, gen de sèl. Non, Johnny kap fèt. Bon, nou salye jèn avoka ki ta vini di m, ki te kòmanse travay sou dosye a pou nou, li rive yon kote li di li pa ka plede kont peyi l. Eskize pa mwen ki fèl si se Ok. M pa ka oze gou avèl pou sa. Ok. Senatè. Dezyèman, an efektiman sa w di a se vre. Kèlkanswa moun nan, kèlkanswa peyi a sou kabinet avoka w ye, yo pou ou. Dayè se se yon enstitisyon, se pwofesyonèl ou ye, ou pa pou pi yon pwofesyonèl di mond. Ou te ka toujou plede pou nou. Men si yo pran desizyon an, se pa nou. Dezyèman, se pa fòlòje sa m di w wi. M di w kèlkanswa ayisyen yo atake. Kèlkeswa ayisyen yo atake, kèlkeswa peyi ki atake yon ayisyen, mwen wè jan l pap dakò. Men gen de dosye tou, moun ki te zanmi pa pral antre nan konfli sa yo. Twazyèmman, m di w, Moyiz Jean pap kite yo itilize l adèfin politik. Bon m pran egzanp, lè nèg la di w li te mete okipe a, li fè erè retire non Moyiz Jean Charles nan jounal la. Fè a lantèn non lame pa ka fè retirel ak wè nèg lap itilize non mwen chè. Senatè ede nou jere ti rès tan nou pral poze w de kesyon dirèk e nou espere ke w ap ban nou de repons dirèk èske w te tande adrès a la nasyon doktè Ariel Henry fè nan mitan lannwit lan menm lè yo te anonse l pou 7 è men se aprè 5 è tan li te difize ou te tande li? Yon òm politik tankou w e mwen ki prezan. Nan aktyalite an, sou sèn politik lan, tout evènman ki pase yo m chèche plizoumwen tande yo, metrize. Pa gen pwoblèm. Anvan nou abòde pwen yo pwen pa pwen, an n mande w ki rega w, ki reyaksyon w gen tousuit apre w fin tande l? M santi m alèz. M santi m alèz lan. Malèz sa a, m pa kwè se mwen menm sèl, men ikonpri nou menm tou kòm jounalis e tout peyi an. M santi se yon iresponsab ki tap pale. M santi peyi an vin twouve l se pa pou l pa gen moun ankò. Lè m ap tande PM Ariel Henry, gen lè se yon moun ki nan rèv, gen lè li pa konprann sa k ap pase la, gen lè li pa tande sa k ap pase Okay, gen lè li pa tande sa k ap pase Aken. Epi le 22 Jeremie bloke hein Momo te dwe pran premye Marfo vin pran Jacmel pa janm kanpe Potoprens tèt anba Genlè pa konprann sa kap pase Genlè pa tande sa kap pase plato santral Genlè pa tande rèl moun nan nodwès peyi a Yo pran manti tande byen Don Dejazila mesye sa yo Yo pran manti Yo pran mansonj.